M ta renmen pou tout moun viv alèz senyè papa mwen ta renmen senyè pou tout moun gon dwa nan peyi yo e pou yap fè sa yo vle pou yo dòmi kote yo vle pou yo manje kote yo vle pou yo pale jan yo vle ou rive nan yon peyi ou paka pale ou paka di anyen ou menm ki ka di yon mo a yo touyew Si yo te ka touye m, yo ta touye m deja. Senyè, m di w mèsi dèske w rele m, ou di m renonse a tou, men swiv ou papa. O Senyè papa, mwen konnen menm si m mouri Ayiti, Ayiti, Ayiti, yon pitit mwen li gen pou l pale pou peyi a, yon pitit mwen li gen pou l ranje peyi a. Oh Letènèl bon mwen tout plan li bonm tout aksè e poum pale nan peyim poum ranje peyim mwen renmen peyim men mpa gen ponyèt long se sak fè jèn yo ap mouri konsa e na sonje e na sonje e na sonje sa ki te pase lan peyi lejip kote Kote Faraon an pa t vle kite pèp la ale? Non, Faraon an pa t vle kite pèp la ale. Moyiz fè tout sa ke l te fè. Moyiz fè tout, Moyiz fè dis mirak. Men se sou dis la, tout premye pitit gason. Moun ki te fèt nan peyi Lejip yo, se lè sa a yo te chwazi kite pèp la ale. Atout yo kite pèp la ale, men al suiv yo nan Lamè Wouj. Enben, lecha de Farawon, lecharyo de Farawon, o, m p ap ba w manti, li te angloudi. Papa menm kouche sou vant mwen la a, Senyè, m ap pale avè w, Bondye. M gen moun ki mouri deja an ayiti wi m gen moun ki mouri deja an ayiti senyè mwen di w mèsi dèske w pran m jan m ye a gen anpil dyaspora ki pa ka vin nan peyi a yo depòte wi yo gen azil politik kiyès ki ba yo l bandi ki ba yo l. Yo gen azil politik bandi bay, m konn se leta ki bay azil politik men kounya se bandi ki bay azil politik senyè m gen kouray m gen fòs m gen sante pou m ede peyim men malerezman m pa kapab. Non m pa kapab, m pa kapab, leta pa tande, mwen twò raz pou yo tande m men nan Jezi m son gwo gason, kote Letènèl te pale avèk mwen li tap di mwen di yo bouche tout antre yo, pa tap gen tout moun sa yo mouri nan kwa dè misyon. Pa tap gen tout moun sa yo mouri san to, dèfwa se inosan kap pase pou koupab, men Senyè ou konn tout bagay, ou konn tout bagay. Papa map mande w Bondye papa, wi ou te fè tout premye pitit yo mouri nan peyi Lejip, ebyen sa kem pral di jodia map vin di w Senyè Tout manman pitit, mari vant, tout premye pitit gason ou genyen kap fè sak pa bon enben tout bral mouri nan peyi a. E yo tanmen mouri paske yap fè sak pa bon. Bondye pa dakò moun frape lestoma yo devann men Senyè map mande w Bondye m konnen Senyè papa se ou menm ki gen tout pouvwa wi Senyè m konnen m pa bon. Mwen konnen Senyè m son chè m son imen, men akòz pitit la te vin mouri sou le bwa di kalwè o pou nou, mwen konnen Senyè ou se wa dè wa, ou se le chèf dè chèf, ou se ou se toro dè toro, pa gen toro pase w, men pa gen moun ki ka ba w defi. O, kote, Senyè, ou te di m kite peyi kote mwen ye a? O, 6 fevriye, ou te di se la ke ou pral ban m revelasyon an, men ou pa t kite m antre depi le 7 me, ou pa t kite m antre le 6 non, ou te fè m antre 7 fevriye, Papa. Map di w menm kap gad video sa ou menm ki anba life lan m te byen nan chèr men nan nanm mwen te mal men letènèl te wè kè m letènèl te wè sante m nan 2 zan edmi sa e ke m t te chwazi o senyè tranpe men m nan fè ayiti mal li gen 7 mwa Li te retire. Kote se sèt mwa de maladi. Kote Letènèl te rele m, Bondye. Anben la, mwen te al nan lagè. Enben, mwen menm, menm jan avèk Apot Pòl, o Senyè, kote Apot Pòl te pran liy sou wout de Damas pou l al pèsekite kretyen yo, Men, Letènèl te frape pye l sou lawout de Damas, li te di a apot Pòl, Poukwa ti pèsikiti? Poukisa w pèsekite m konsa? Paske, apot Pòl te temwen nan tiye Kris la. Etyèn, nan tiye Etyèn. Apot Pòl te temwen nan tiye Etyèn. Wi, l te temwen. Apre li fin sot nan tiye Etyèn, apre apot Pòl chwazi pou l al frape. Kretyen sou lawout de Damas. La sou lawout de Damas, epi sa ki vin pase, Letènèl frape l, li avèk li de zye. Ebyen, w a konpare zye pa m nan, ebyen, sou lawout de la sè, m ta pral pèsekite yon nonm ki te kanpe pou Kwadèboukè. Ebyen, Letènèl te frape m, li te jete m atè, e l te fè m pèdi yon zye m. La te gen anpil tristès sa t gen o wi o goto a tonbe Bondye te lagem atè men letènèl te lagem atè li te fèm resevwa anpil bal yes lèm pot 64 katouch nan men yon depòte men Bondye fè Bondye te fè pyem kase li te fè ponyèt mwen kase e li te fè zyem pete. Papa map mande w bondye pou delivre peyi dayiti wi m renmen peyi dayiti kankou 2 pitit fim yo wi m renmen peyi dayiti kankou pitit gason mwen adopte a m renmenl anpil wi m renmen peyi dayiti m renmen peyi dayiti bondye papa map mande w pou delivre pèp ou a mwen gen kouray wi mwen gen sante sim te nan la. lapolis. M te gen sante mwen menm sèlman pou m te ba tout pèp mwen an jistis. Yes! Paske w ban m pouvwa pou sa. Men, e pa wout sa w te chwazi pou mwen. E pa chemen lapolis ou te chwazi pou mwen. Men se chemen sa a ou te chwazi pou mwen, kote m vin nan yon peyi pou m vin konn revelasyon pèp la. Bondye papa map mande w senyè pou delivre peyi dayiti pou ba li yon chans yes pou ba li yon chans enben jodia m vin la m pa vin pale de bandi nan m pa vin pale de gang nan bagay sa yo genlè yo wi apot pòl te antre nan Tuye-Etièn apre l te resevwa yon lèt nan sinagòg kote l te a pou l al lapide kretyen nan wout de Damas. Enben, sa k te vin pase? Letènèl te frape apot Pòl o fon di kè, o fon di zye, e apot Pòl, e lè l te rele, Paul Paul pou kò ti pèsikiti poukisa ou pèsekite m konsa apot Paul te mande kiyès sa e li te di se mwen menm Kris la menm kap pale avè w anben antre nan la leve antre nan lavil la se la ya di w sa ma di w alelouya anben Bondye te pale avèk Ananias Bondye te pale avèk Ananyas, li te di Ananyas konsa, alelouya, alelouya, Bondye t ap pale avèk Ananyas, li te di Ananyas konsa, ale, ale pran wout dwat la pou w antre nan lavil la, e w ap jwenn yon sèten de Pòl, mande pou li, enben se la a ou pral pri a nonm sa a ou pral fè l wè. La, Ananyas di, Non, Mèt, nou rekonèt nonm sa a resevwa lèt pou vin lapide nou isi. Ou ka rekonèt ki mizè nonm sa a ap fè moun Jerizalèm yo pase, avèk moun nan Jide yo, tout moun tout kote l pase l ap touye kretyen, se moun k ap site non l ap touye sèlman. Bondye te di, Non. M gintan pran nom sa Ananias gade Ananias m pap fè kwe Ananias mwen menm map priye pou Haiti Bondye m mande w padon deske m nan moman konsekasyon men se ou menm ki di m konsa si m pa priye pou Haiti ke m pap domi Senyè kote Ananias te ale li te al priye pou Saul kote Jezi Kris te di Ananias konsa enben ou mèt ale priye nom sa li pral plede pou mwen an Jide O sa Mari, jis estrèmite de la tè. O Senyè, m ap mande w, Bondye, pou ban m yon kè endispansab, e pou m mande chak grenn moun ke m te fè mal, e pou m mande yo padon. E Senyè, m ap mande w pou peye yo pou mwen. Bondye, m konnen m pa gen ase de lajan, Senyè, o Senyè, pou m ta peye, men ou konnen tout bagay. Senyè, ou konnen tout bagay. Ou konnen rezon yo. Ou konn kalamite yo, ou konnen pwoblèm yo. Lè yon nonm fè yon mal, mal sa ekri pandan mil jenerasyon. E m ap mande w, Senyè Papa, pou w chire ak denesans mal sa nan lavi m, Senyè. M ap mande w, Bondye, pran, gade, pou w pase kreyon, o Senyè, pou w pase gòm ou, Senyè, o pou w retire mal sa yo m te fè yo, Bondye. E m konnen m pale ase pou peyi Dayiti. Ta rive kote l vle rive a, men elas nan pa gen sekirite. Kote m pale, mwen di konsa. Wi m di men plan an, sa k pase lapolis, sa k pase. Ou gen rann kont ou a letènèl, e ou gen rann kont ou tou lapolis, ou gen rann kont ou lapolis avèk Bondye, paske m te pale ou, lapolis mwen te pale ou, mwen te di ou konsa, Bouche tut ti tras rout yo, bouche tut ti tras rout yo, si w te bouche ti tras rout yo, sa pa tap pase konsa, pa tap gen moun kwadèmisyon tap mouri konsa, pa tap gen moun santo tap mouri konsa, paske m te dou bouche rout kafou nouyòk la, m te dou bouche rout bedè a, m te dou bouche rout bèlantande a, m te pale avè w, m ba w tout modòd bandi ayiti, gade bandi m di w, o non de jezi de nazarèt, mwen vin pale avè w jodi a la, M di w se pa wout Bondye gade m pwofetize sou ou ke pouvwa w fini e sak fè w bat kò w konsa e w konnen pouvwa w fini ou konnen pouvwa w fini m ou konnen pouvwa w fini si pouvwa w pat fini ou ta pe bouch mwen deja si pouvwa w pat fini ou ta pe bouch mwen deja e m ap rele dife nan kan an dife nan kan an se pou tout sak pa vle repanti yo e m ap mande pou le san de Jezi manyen yo pou le san de Jezi manyen yo papa Ba peyi Dayiti yon chans. Alò m wè sa m te ka fè pou peyi Dayiti men elas. Nou ka konprann yon ti egare, yon ti nèg sòt, yon ti enbete, yon ti David, mwen te nan raje, men si manman m te fè m nan vil, manman m te mete m lekòl, si manman m te gen lajan pou m te lekòl, si papa m te gen lajan pou m te lekòl, se pa direksyon sa m t ap pran, se pa direksyon gang ke m te pran m t ap pran, non se pa t sa m t ap pran. Paske m tap leve m tap jwenn mwen avèk tout edikasyon mwen si manman m te gen lajan l tap vann pou m te ka manje yon ti mamit diri pa jou se pat direksyon sa m tap pran ou si papa m te toujou sou vye bra machin li an se pa menm direksyon sa m tap pran paske tout vye ma tout tan vye machin papa m nan te la m pat janm m pa m pa wi m pat janm antre nan gang si tout tan vye moto m te anba dèyè m mwen pat janm te antre nan gang men lavi di depase m pat wè yo. Enben m pa t janm wè yon tras ki se tras sa a pou m te pran, men m te kenbe anpil pou m pa t pran. Kote yon bagay te genlè pot prèske dizan lakay, kote bagay sa te gen prèske dizan. M te fè uitan m ap pran je gade, m te fè uitan m ap pran je gade, men se sou de ane a, o, se sou de ane a, se sou de ane a pou laj mwen ta pral moute, o Senyè, pou m te vin gen pitit. Se la m ta pral konn kalamite, m ta pral konn pwoblèm, se la m ta pral atake pwoblèm. Kote m ta pral atake pwoblèm an, pitit pa kabrèlèt, pitit ap rele, imilyasyon, imilyasyon madanm, imilyasyon fanmi fanm, imilyasyon fanmi pa m, imilyasyon zanmi, kote w te konn wè menm moun ou konn bay manje a, se menm moun sa k ap di w l ka pou w ret avè l, epi w wè de ponyèt ou la, O Letènèl, Mwen di w mèsi Senyè dèske se fòmasyon sa w te mennen m al pran e pou m te fè leta wè rèv la. Men leta pa janm wè rèv la. E Letènèl m konnen w gen pou manyen tout. M konnen w gen pou manyen tout. Yo gen pou yo wè nouvèl Ayiti a. Wi yo gen pou yo wè l. Yo gen pou yo wè l, yo gen pou yo wè l, yo gen pou yo wè l. Ou ka konprann mwen gen peyi m m pa ka viv ladan l. Ayiti Ayiti se peyi pam ou ye Chak moun ki gon ti bout tè Ayiti ou gen pou al reklamel on jou Chak moun yo te fè w mal Ayiti ou gen pou jwenn jistis E moun kap baw jistis la son sèten de apot Pòl lap ye Oh si nou pa apseptem chire bib la si nou pa aseptem chire bib la si nou pa apsepte apot Paul chire bib la letènèl dim chi di nou chire bib la nou deja konprann sa yon nèg te premye chèf yon baz li te gen tout privilèj poul te rete paskel te gen anpil solda kite sou zòd li wi se vre m pa twa. Anpil tristès se la pou Bondye ta pral moutrem kalamite yon kretyen. Grenn zye sa nou wè t pete a Bondye dim se pou konn doulè moun zye pete yo lèm mete w te m pral mete w la ponyèt kase al di pou konn doulè moun ponyèt kase yo lèm pral mete w kote m pral mete w la alelouya w li pye kase pou konn doulè moun o pou konn doulè moun kote m pral mete w la pou konn doulè moun endikape yo. Alelouya letènèl tap dim konsa map pale avè w frè David ebyen kay ou a wè nèg 400 mawozo boule a se pou konn doulè moun kay boule e map diw letènèl gen pou l banm bèl kay letènèl gen pou m gade pou li bay Fanmi madanm mwen pi bèl manman li gen poul bay yon pi bèl frè paske nan moman map pale aww lala m pa janm konn wout manman an fè oo yo te boule frèl la tou vivan devan pèp la men manman n menm li pa janm konn kot manman n fè men m konn Bondye pisan tout fanmi pam gaye nan bra alelouya. Tout fanmi pam ka ye gay nan bra yo nan mizè oh yo nan mizè Bondye m konnen w kapab oh Bondye m konnen w kapab alèd de fanmim bandi lage alèd de fanmim pou yo tiye tout men m paka fè anyen pou ayiti senyè sa fèm mal paske mwen m wè m gon leta ki soud m wè m gon leta pye atè lè w pale a leta leta pa tande sentespri nan mwen an pale a leta men leta pa tande senyè papa senyè m pa konn kòman oken fanmi m ap manje m pa konn kòman oken fanmi m ap bwè jan m renmen fanmi m. Se wout sa a Bondye yo te vle m pran, e wout sa w te vle m pran papa, e wout sa w te vle m pran wi Jezi, nou mèsi pou wout la w te vle m pran an Senyè, wi se vre m pat gen pwoblèm nan zòn mwen an e menm tout moun te renmen m nan zòn mwen, men ou di m pran yon wout. Papa woy papa tout fanmim nan problèm se ou menm ki te di fè wout la se ou te di fè wout la m pa konn ki wout ta pral pran se ou te di fèl m te diw pa gen pyès ou di wi mèd ale men kounya la fanmim nan gen problèm wi se vre m konnen yo gen problèm m konnen èlmi an ka tiye yo vre men Bondye pi gran m konnen letènèl pi gran. Konnen Bondye ap edem priye. M konnen Bondye ap bonm fòs wi m konnen Bondye ap bonm fòs Letènèl wap bonm fòs Senyè m konn sa m konn sa m konnen ki trak ki kalamite David te pase ki valè moun sa il te touye pou prèt la le pant 85 moun wi se vre m konnen m gen moun mouri wi papa. Kòde tout kalamite m yo, m kòde tout pwoblèm yo, w ap ban mwen fòs, m kòde w ap ban m kouraj, m kòde w ap ban m sante, m kòde w ap ban m fòs, m kòde w ap ban m fòs, m kòde w ap ban m kouraj, men Bondye papa delivre yo, delivre Ayiti. Delivre tout pèp ou a, delivre tout pèp ou a, m konnen moman delivrans lan rive, ou moutre m nouvèl Ayiti a, ou moutre m restorasyon Ayiti a, wi se vre, wi m se jèn gason, wi m se jèn gason, ou konnen m te ka bay revanj, men ou di jistis ou pa nan revanj, m dakò ret anba titèl ou Senyè, men Bondye papa, fè, fè chwa ou, Ke le san de Jezi eklatman total nan kan mechan ke pouvwa Bondye desann ke pouvwa Bondye desann enben bandi kot jistis ou bandi kot jistis ou ou pa ka ba tèt ou jistis se letènèl ki wa e letènèl ki pou bay jistis enben Bondye mwen di w mèsi senyè Mwen di w mèsi Senyè e sa w te mande m mwen fè l Men pè pou w a Senyè Men pè pou w a Bondye Mwen pè pou w a Senyè Men pè pou w a Bondye Delivre m Senyè Delivre m anba chèn peche Senyè Mwen konnen w gentan lave m Senyè M konnen w gentan lave m Senyè Ou di mwen la pou yon misyon trè espesyal men m pa konn ki misyon se ou menm ki konnen e m p ap janm poze w kesyon M p ap janm poze w kesyon m konn se ou menm ki wa nan m p ap janm poze w kesyon M pap janm poze w kesyon e ou menm ki wa Mwen pap janm poze w kesyon se ou menm ki wa Menm nan mi menm nan mitan dife a De men mwen anlè nan mitan gwo wòch yo De men mwen anlè Èlmi an dèyè do m Èlmi an dèyè do tout pèp ayisyen Li prèt pou devore w Wi ou te di sa Ou pa sèvi nan tiye, ou pa sèvi nan kraze, men gen fòs, gen Leta nou etabli dè lwa, e si w pa vle rete, m konnen w ap pèdi, Letènèl, delivre m, Senyè tanpri Papa, fè mwen gras, fè m gras. Fèm gras, fèm gras wi senyè. Fèm gras wi papa, ke le san de jezi dife an anglobe tout mwen menm, ke kem tounen boul dife nan je mechan an, mechan an fèt kare chache o non de jezi kri de nazarèt, wap chachem ou pap jwenn mwen o non de jezi, enben wap chache fanmim ou pap jwenn yo o non de jezi kri de nazarèt, enben mwen menm, mwen menm mwen mdi sa deja. Mwen menm mwen mèt mouri pou Ayiti m pa gen pwoblèm. M mèt mouri pou misyon Bondye bo mwen an m pa gen pwoblèm. E lèzòm pa ka touye touye ni kò sa, ni chè sa san Jezi padon san Jezi Kris pa vini. Mwen menm kò sa a, ti rès la la pou Jezi. Ti rès dwèt ti dwèt sa a li la pou l tranpe nan bon bagay o non de Jezi Kris de Nazarèt. Ti dwèt sa la pou tranpe nan bon bagay. Senyè, mwen di w mèsi, jan ke w te sove chak moun ke m te sove yo, se konsa tou ou sove m tou. Mèsi, paske m te di w m pa gen pyès non, ou te di m ou mèt ale w ap pase. Enben kote m te pase dwat nan ou dwat, m pa t pase pa bra, lè m t ap vin nan peyi ke ou te di m ale a. M pa t pase pa gran chemen, M pa t pase pa bwa non. M pase nan gran chemen. M pase nan gran chemen. M pase nan je tout moun. Yo pa ka manyen moun Bondye chwazi a. Pou le 6 antre le 7. Hoo! M fè anpil travay men m pa gen leta. Senyè m pa pre w antanke moun ki bon, ni ki merit, nan konsekrasyon sa. Men m pre w nan non Pitit ou a ki gen tout pouvwa a. Amèn. Mèsi Senyè. Mèsi Senyè. E ke chak moun ki anba live lan, e ke yo met men yo sou direksyon. Yo met men yo sou direksyon, sou nenpòt direksyon, di dife anglobe frè David, e ke l tounen yon boul dife nan je mechan an. E fò ènmi mechan ap chache l yo ap ka wè l. O non de Jezikri de Nazarèt, e m ap lage dife nan kan dyab la, m ap lage dife nan kan dyab la, m ap lage dife nan kan dyab la. Ke tout sa k ap fè sa pa bon nan peyi Dayiti pou fè dyaspora pa ka antre, ke anpil dyaspora t gen tè, ke gen kay. Yo paka dòmi ladan yo non vòlò pran yo souri tap dòmi ladan yo e m kwè gon jou gon jou lap jou m konnen pèp izrayèl te tann 400 zan pèp izrayèl te tann 400 zan mwen konnen m bay lapolis plan pou tout bagay sa yo ayiti lapolis pa itil anyen li pa fè anyen men m konnen Baton t bat chen blan, baton t bat chen nwa, si li menm kap bat chen blan, enben Letènèl gen poul fè yo wont. Letènèl gen poul fè yo wont. Bondye gen poul fè yo wont. Menm jan Apot Pòl wè, te wè a, e se konsa Bondye fè mwen tou. E m konnen. Sayil te chache t ap touye David, men, Sayil pa t janm touye David. Li pa t janm ka touye David. M konnen depi mwa desanm Letènèl ban m yon misyon, men misyon an pa t ko fin akonpli. Fòk li te mete m chèf, premye chèf, e pou m te ka al batay, e pou yo te ka tande men sa m ap di. Enben, mwen menm, kounye a la, m se premye chèf an Jezikri. M se premye chèf. An Jezikri, m konnen Letènèl gen pou l delivre peyi l la. E peyi a pa ret anpil tan ankò pou l delivre. Li pa ret anpil klendèy pou l delivre. Enben, ke tout moun ki te, ke tout moun ki aletranje yo, tanmen mare pakèt nou, tanmen fè malèt nou, tanmen fè bwat nou, pou nou vin manje ti kannanana nan peyi nou, pou nou vin manje ti mango nan peyi nou, pou nou manje ti labapen, ti lam veritab, Ki letènèl bral met dife ki letènèl bral met dife ki letènèl bral lave aa m konnen m konnen m konnen letènèl pisan m konnen menm jan m son vanyan sòlda menm menm jan m son m son kapitèn lame de jezikri m konn se konsa tou letènèl son kapitèn. Wi Bondye m do mèsi. Mèsi Senyè. Gen plis moun kap viv deyò, andeyò peyi a pase moun kap viv anndan peyi a. Se sa Bondye moutre m. Peyi a gen plis moun andeyò l kap viv ke anndan. Bondye moutre m sa menm. Oh, m pa vin nan a pou m di non Bondye di. Gen twòp moun ap di Bondye di wi, men Sentespri a nan mwen tout sa m di gen rapò avèk Letènèl. Mwen di w mèsi. Mwen di w mèsi. Mwen pa priye w antanke moun ki bon. Mwen, mwen priye w antanke yon ansyen vòlè Bondye padone. Mwen priye w antanke yon ansyen visye Bondye padone. Mwen priye w antanke yon, antanke yon ansyen dwèt long menm jan avèk Apot Pòl, yon ansyen kriminèl menm jan avèk Apot Pòl. Bondye padone m. Se sa k fè m vin priye, paske Jezikri te mouri pou l te padone tout peche m yo. Wi, depi m apsepte pou m antre anba gras li, Nan Matye 11, 28, Depi m dakò, wi, depi m dakò pou m suiv kòmandman L yo, m konnen Li menm L ava delivre m. Paske, tout mizè sa m ap pase a, èske m te mande Bondye sa? Èske m te mande Bondye pou L te chwazi m antanke nonm? Non. Paske se wè m te wè m te rete m pa t ka rete, Le 6 mde di Bondye si se ou menm kap retirem la fèm wè kote wap retirem nan fèm yon siy enben la mte yon lakansyèl kite pase lapli te pran vide gen anpil moun ka temanye sa nan zòn mwen tè a te pwòp tè a te prèske tranble li te voye sèvitèl la chachem enben mwen menm mpat rete mte jete tout sa kite sou mwen epi mte ale Toutouni. Menm jan m te antre nan bandi toutouni, se konsa m sot nan bandi toutouni. M pa soti avèk anyen. Non gen prèv ke m pa soti avèk anyen, men m konnen tout prèv sa yo gen pou vini, pa gras Bondye. Non, non pa pri antanke moun ki bon non, men non, non pa pri antanke moun ki merit non, jamè. Non pri yo poutèt Jezikri te vin mouri sou lebwa di Kalvè pou nou. Amèn. Bondye beni nou. Bondye beni nou. Bondye beni nou. Uhmm. Koman nou ye, koman nou ye, m fini wi. Bondye beni w, lapè Bondye avèk nou. Etan mwen pa t ka dòmi pase tèt mwen te gen pwoblèm. M te gen anpil pwoblèm pou peyi a pase Bondye li menm li te revele m pou m te priye pou peyi a. Pase m konnen moman konsekrasyon an gen pou l fini. M konnen moman konsekrasyon an gen pou l fini. A se menm kote m anonse konsekasyon èlmi an boure pye l nan kwadèmisyon èlmi an boure pye l nan tout peyi a l ap ravaje e m konnen Bondye gran m konnen Bondye pa ban m lòd non pou m pale de kras èlmi Bondye pa ban m lòd pou m pale de sa men gè sa ou wè k ap fèt la la gè sa ou wè k ap fèt nan peyi a la m konnen depi Bondye ta ban m lòd pou m pale. Gè sa tap kanpe nan silans li. Gè sa kap fèt la. M konnen si Bondye te banm bouch pou m fouye bouch nan dosye a, m konnen gè a tap sispann. E map di w sa sensèman. Map di w sa sensèman. Pap gen gè nan peyi a ankò. Pap gen gè nan peyi a ankò. Si yo pa ret silans. M konnen y ap mouri, e m konn y ap mouri vre. Si yo pa repanti, m konn y ap mouri. M konnen si ke m ta gen dwa pran rezo sosyo m ap pale de bagay sa, m konnen, m konnen rapid vit, m konnen rapid vit gè sa t ap sispann demen maten. Yo konnen pa gras Bondye met nan mwen an m se bouchon tout bandi nèt nan peyi a. Yo konnen sa. Men Bondye pa ban m pouvwa pou m pale. M p ap pale. Men m konn si Bondye ta ban m pouvwa, rapid vit, gè sa m konnen n t ap kloz. M konn si Bondye ta ban m pouvwa la, pou m ouvè bouch mwen. de gè sa kap fèt nan peyi a, de gè sa nan peyi a la, pil moun kite kay yo, yo pa ka manje, yo pa ka bwè, pil moun kite kay yo, yo pa ka manje, yo pa ka bwè, tout moun, pil inosan ap mouri nan peyi a. M konnen, m konnen. M konnen sa. M konnen Bondye pap kite yo pase. M konnen Bondye pap kite yo pase. Bondye ap arete yo, ap inote yo, ap enreye yo. E mwen m sove. Menm si m ta mouri aswè a, konnen m sove tande. E menm si m ta mouri demen si Dye vle konnen m sove mwen menm. E m konnen Bondye gran. M konnen manje m pa manje a la, manje m pa ka manje a m konnen. Bon m an konsekasyon sa t tanmen an la, m konnen m wè, menm lè m wè manje a m ta manje m pa ka manje men m konnen sa a sa a pa pou lontan. E si, si peyi m te gen leta, m konnen si peyi m te gen leta m t ap di 2 mo, gè a t ap sispann. 2 mo sèlman m t ap di, gè a t ap sispann. 2 mo sèlman wi, big bway. Kwadèmisyon, Santo, Kwadèboukè, Micho, e m konnen, depi m ta di de, de sèl grenn ti mo. De sèl grenn ti mo. Li t ap sispann. M konnen Bondye pisan, Bondye reyèl. E mwen menm, m pap janm mouri non. M ap viv pou m rakonte mèvèy Bondye. Map mouri nan lè Bondye vlel la Map mouri nan lè Bondye vlel la Map mouri nan lè Bondye vlel la Pa janm panse frè David ap mouri nan nan jamè e Wi M konnen tout bagay M konnen Bondye Bondye gran Bondye gran Bondye gran Bondye gran Gè sa wèt nan peyi a. M konnen gen ajan. Lè m di le san de Jezi biw. Lè m di le san de Jezi mare yo. M konnen Bondye gran. Senyè delivre moun ki pa vle fè sa ki pa bon yo. Delivre moun. kap fè sak pa bon yo men m konnen si yo fè tèt di awòw m konnen wap frape yo wi aah letènèl fon gwo kou wi bondye pisan bondye reyèl gon gran ajan wi gon gran ajan kibò nan ki peyi ou ta pral achte bal sa la onon de jezi nan. Mye pou mal ayiti Mye pou mal ayiti E m konnen depi bandi tande m ayiti tout ap silans E ni se pa nan gè m prale Ni m pa pral nan batay Ni m pa pral nan nan nan batay Ni m pa pral nan goumen M konnen m ap souf pale Kanye tout bandi ap sisann. Tout bandi nèt an jeneral. Tout bandi nèt an jeneral. Tout bandi nèt an jeneral. Tout bandi nèt an jeneral kap gad grenn grenn je sa ki te pete a. E kounya men letènèl ouvèl bon mwen. Tout bandi nèt an jeneral, nèt an jeneral. M konnen kap gade video sa. M konnen mesye. Bondye bonm on misyon trè espesyal pou Ayiti. M pa konnen ki misyon l ye. E li menm, m ap tann Bondye. Men m konnen si ke nou ta tande met m Ayiti, m mande jistis pou tout Ayisyen, m konnen nou t ap met kò n on kote. Nou t ap kouri lage zam yo nan lari. peyi dayiti nou tap di men yo di frè David mande jistis pou tout ayisyen moun konnen ni moun kap fè sak pa bon ni moun ki pap fè sak pa bon nan peyi a ni moun kap fè sak pa m konnen sèl moun sèl moun kap fè sak pa bon yo m konnen sèl moun ki pa vòlè kap renmenm m konnen tout vòlè ap rayim wi m konnen nap rayim men o non de jezi m konnen o non de jezi nou pap ka fèm anyen Mwen konnen, si yon jou nou ta tande Letènèl plante m nan peyi Dayiti, tchou pa atè, m konnen nou tout t ap voye zam nou jete nan lari. Jete nan lari, voye zam yo atè nan lari, pou, pou, pou, pou, m konnen nou t ap kite sa. Pase nou t ap konnen, mwen menm, an pèsòn wi, Letènèl ta, Letènèl ta vle m, li ta nik leve m kote m kouche a la, li mete m tchoup kanpe Ayiti. M ta di menm kanp Haiti. M pran radyo m di menm Haiti Bondye plante m an pè Bondye leve m l al depoze m Haiti m di menm Haiti tout tout bandi m ta vle yon silans espesyal rapid vit pot zam yo ban mwen m tap gade mwen se nan pa tap pote ban mwen alò moun anba rezo sosyo gen dwa gen gen dwa pa konn kiyès kap pale a e se pitit Jezi a menm kap pale. Se frè David kap pale. Yon nonm Jezi fè anpil sakrifis e pou l leve l kote l te ye e pou l vin mete l la a. Non ka konprann yon nonm pati Non ka konprann yon nonm pati e l te gentan anonse men kòman l ap pati e wi men kòman l pati wi. Bondye pase avè m Bondye pa ta pa pase avè m. Gè sa kap fèt la m konnen E m gen kontwòl li. Bondye gen kontwòl li. Sentespri gen kontwòl gè a. E li te anonse gè a. Li te pale de gè a. Men Bondye konn tout bagay. Bon fanatik mwen, fanatik an Jezikri, ke Bondye beni nou, ke Bondye pwoteje nou, se jis yon, si se jis yon kout priyè, m ta fè pou Ayiti. E Ayiti, Ayiti, Ayiti, Ayiti Bondye beniw. Ayiti Bondye beniw na va mande Bondye yon gran padon si kin te priye Bondye kòm se li menm tout mande ou konprann pou nou priye a men m respekte Bondye se sal dim yo se li menm Amen Bondye beni nou e Bondye avè nou kòman nou ye m ale babay. Babay male. Map priye a minwi. Map priye wi. M pa vin la pou nou pale de yon seri de bagay. M konn Ezayi chapit 6 sou lavi mwen. M pa vin la pou m pale, men m konnen m ta di 2 mo epou gè sa sispann byen rapid. 2 mo m t ap di gè a t ap sispann byen rapid. M t ap di 2 mo wi gè a t ap sispann byen rapid, men nou pa vin la pou nou pale. M konnen Si ke lè leta wè l pa ka fè anyen pou li, leta a rele frè David, leta a ba David 3 kòtèj sekirite, la ba fanmi m nenpòt 3 kòtèj tou sekirite, epi mwen menm m ap ale nan pa pouvwa Bondye gen sou mwen an, epi mwen menm, epi mwen menm, gè a sispann. Ah. M pa vini pou m reponn kòmantè. Men si m te vin la m te reponn kòmantè, m pap ba w manti gè a t ap tou fon sèl ti kanpe byen rapid. Nan w t ap tande gè sa demen maten nan w pa t ap ka wè l. Nan w t ap tande l nan w pa t ap janm ka wè l. Men sèlman m sèl sa m te ka di nou. Priye pou mwen. Priye pou mwen. E Bondye pa bon pouvwa m fè sa. Bondye pa bon pouvwa non. Paske m nan moman konsekrasyon tout plan yo m te gentan bay yo. M te gentan bay tout plan yo. E si yo ta al repase. Si yo ta al repase yo ta. Yo ta pwè tout sa yo gen pou yo fè. Eeh. M konnen menm. Si Letènèl ta bonm yon minit poum pale de sa. Poum ta di de bagay. E l poko janm bon mwen. Letènèl pa bonm minit poum pale de li. Men si Bondye ta bonm yon sèl grenn minit. Yon sèl grenn minit. M konn gè sa tap tou sispann plat. E gon bann konplo kap fèt tou sou lavim men tout konplo sa yo ala yo tonbe deja yo mouri deja. Senyè m diw mèsi Bondye pou tout moun ki te anba live lan ki tap swiv Avèk anpil atansyon, e nou priye Senyè pou yo toujou la. Eskize m fanatik mwen yo, nou konnen mwen nan moman konsekrasyon, men e Kris la te mande m menm pou m te fon kout priyè pou Ayiti nan lè sa la, e pou Letènèl te fon pou l te fon ti manyen, pase nou konnen mwen menm E Letènèl, mwen mwen m gen kontak dirèk dirèk a Letènèl. Kontak dirèk dirèk m gen m gen avèk Bondye. Senyè m di w mèsi dèske w te itilize ma sè a. M pa priye w non antanke moun ki bon ni ki merit men m priye nan non pitit sa ki te viv, mouri pou pou ou sou le bwa di kalvè. Amèn. Bondye beni nou. M ale. Babay. N ava kite yon kòmantè so m ka reponn ni anvan m dòmi. Men nou konnen deja nimewo telefòn mwen plis. Plis 52 962 207 13 35 Baka pa ka rele m sou li Dyab pa ka rele m sou li Vòlè pa ka rele m sou li Men se ajan Se ajan de Letènèl ki pou rele m sou li Si yon Si yon moun ki pa bon rele m sou li Pou w fè m mal kounye traka w ap ba tèt ou Paske Letènèl gentan pran kontwòl tout moun ki bezwen fè m mal yo nèt Amèn.